Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sa kòmans deja avèk yon dosye entènasyonal fayit ou pa nan peyi etazini fayit bankè nan peyi etazini FMI ap siveye sitiyasyon an. Ekoute byen, le Fon Monetè Entènasyonal, li ap siveye sitiyasyon fayit bankè nan peyi Etazini, yon mannyè pou kapab detèmine eske genyen ou non yon posibilite pou sa ta kapab afekte stabilite finansyè. Nou ap swiv de prè devlopman e enplikasyon potansyèl pou stabilite finansyè e nou konvenki ke desizyon politik nan peyi Etazini kapab pran mezi apwopriye pou fè fas ak sitiyasyon sila, dapre deklarasyon pòtepawòl FMI an depi syèj Òganizasyon Finansyè Miltilateral la nan Washington DC, dapre Listín Diario. FMI ap jere Konsèy Monetè Finansyè, yon inite ki chaje pou kapab siveye epi tou ede ak stabilite finansyè nan mond lan. Plizyè medya, prensipalman El País, fè eta yon posib kontajyon 3 bank ki enplike nan fayit sila, efè yo ki tonbe sou mache bousye a nan Wall Street epi tou sou Ibex 35, yon gwoup gran. miltinasyonal ewopeyen ki yo menm se filyal e ki fè afè nan mond lan ikonpri an Amerik Latin. Peyi sila a li egalman an faz siveyans kòm tout nasyon nan mond la. Bank yo nan difikilte nan peyi Etazini, ka pa genyen ankenn lyen avèk antite nasyonal yo. Regilatè yo fèmen Silicon Valley Bank ak Signature Bank nan peyi Etazini Vandredi alòske envestisman yo retire plizyè milya dola nan bank nan yon ti tan, sa ki make dezyèm pi gwo fayit bankè nan peyi Etazini apre Washington Mutual an 2008. Yo egalman anonse dimanch anbago sou Signature Bank ki baze nan New York ki vin twazyèm pi gwo bank an fayit nan istwa peyi Etazini. Nou menm tou nap rete swiv sitiyasyon sa de prè. Ann tounen nan peyi Dayiti. Ebyen fò n di ke Pami gang ki ap bay pwoblèm nan peyi an, ou ta kapab site Vilaj de Dye. Depi kèk tan la, m ta kapab di genyen Izo nan Vilaj de Dye ki vin atis. Oubyen ki pretann li se atis. Tande byen wi sa m ap di nou an. Men yon atis ki toujou fè mizik li an kagoul. M pa konnen si nou konn gate yon atis ki rele Kalash. Se pa Kalash du kote de la Gwadloup non. Se yon Kalash kriminèl. Wè son non se Kalash kriminèl. Kalash sa li menm li toujou chante avèk kagoul. Alò se ra fwa ou wè li kapab fè aparisyon li san kagoul. Men se youn nan moun ki toujou chante avèk kagoul. Ebyen se menm jan avèk Izo Vilaj de Dye. M gon ti repwòch pou anpil moun ki konn ap repwoche nou ki di nou prèske ap fè pwopagand pou bandi. Yèswa mwen M sezi, m stupefè e mwen revòlte. Revòlte par le fèt ke lè m al founi je gade sou kont YouTube Izo Vilaj de Dye, il a 100 ka. Sa vle di l gen 100 mil moun k ap swiv li. Kounye a la, annou fon ti analiz. Tande byen wi! Eske genyen 100 mil bandi nan peyi Dayiti? Eske se sèlman bandi ki gade Izo? Lè w ap gade pou wè. Sè 2 milyon se sèlman bandi. Kounye a la pa bliye gen anpil nèg la a ki nan kestyon YouTube ki gen kapasite ki ta renmen gon plak YouTube nan men yo an onè de sa yap fè a. Yo poko kapab. Genyen se 50, genyen se 60, genyen se 70, genyen se 80, jiska 90. Donk moun sa yo ap batay toujou pou yo kapab gon san ka. Men Izo Village de Dieu pour lui c'est très facile d'obtenir les san ka. Ok. Kounya la gen yon anons Izo fè kòm kwa le 16 mars sètadi demen ebyen li pral chante san kagoul. Anpil moun ebyen pral renmen wè sa. Aben wi! Paske menm lè gen videyo ki an sèkilasyon, te gen yon videyo kote ke nèg yo tap deplwaye nan bout mè a la, Izo te san kagoul. Epi genyen de foto de Izo ki te chape kòm kwa li menm li te parèt ak vizaj li dekouvè. Donk, tout moun ap tann pou yo wè byen imaj sitwayen sa a, imaj mesye sa a ki pretann li se yon atis, imaj mesye sa a ki fè anpil ekzaksyon e ki koze anpil tò ak popilasyon ayisyèn nan. N ap tann le 16 mars atravè videyo sila pou nou kapab wè vizaj gangstè sila. Yè, o kouran de lajounen te gen yon sitiyasyon o nivo de Marin 16. Genyen yon Vòlè, yon bandi, ki li menm t al brake yon kamyon. Pandan bandi sa al brake kamyon an, fò n di ke, ebyen, chofè la li menm, li fè yon move kout volan. L al antre sou bandi an. Tande byen wi! Pandan l al antre sou bandi an, lapolis li menm li te la. Lapolis pote boure tou, Ebyen bandi a m kwè li kouri ebyen lapolis pete fyèl bandi sa daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Men te gen anpil machin ki t ap sikile nan zòn sila. Gen yon trelè ki li menm chofè a te yon ti jan afole l al fon move kout volan li rantre sou yon dam. Ebyen dam sa e fò n di ke anpil moun nan zòn nan konnen dam sila ebyen. Se yon dam ki tap fè ti aktivite li, ebyen dam nan mouri. M kwè dam sa rele Yvrose, li genyen 2 pitit. Donk machin nan plonje sou li, ebyen li menm li pèdi lavi l. Men yon ti videyo pou ou, pou wè kòman sa te ye. Bonswa Ayiti, bonswa lemond, bonswa tout moun, se avèk anpil plezi pou nou antre lakay ou nan lè sa a. E aktyèlman la nou onivo de Marin 16. Kote gen yon aksidan ki fèt nan Marin 16 la, kote gen yon trelè ki arive antre nan mi lekòl Le Petit Abè la. E se nan menm moman sa a gen yon ti malerèz ki konn ap vann anba tòl sa yo. N ap gade ansanm. Kote nou wè mesye sa yo kanpe a, se la dam nan t ap vann. Epi gen yon kawotchou nan trelè a ki rache kal pran dam nan ki touye dam nan sou plas. E sa ki ta pral lakoz tout deriv sa yo se akoz e nèg azam tap ta pral eseye detounen yon kamyon diri epi menm moman an lapolis te sou men l, lapolis mete ti bagay mete bagay nan men ti mesye yo epi chofè kamyon sa ki tap eseye epanye danje a men malchans pou li. Li te vin arive fè aksidan o nivo de maren 16. O nivo de maren 16, sa vle di ke nèg ki t ap eseye detounen kamyon di yo, lapolis mete domi nan zye ti mesye sa yo o nivo de maren anlè a. Men kamyon sa arive kraze mi lekòl la e nan menm moman gen yon kawotchou nan kamyon an ki rache kal touye yon dam ki te chita ki tap vann kote nou wè e mesye sa yo anba zòn la. Se la dam nan chita, se la dam nan chita epi gen yon kawotchou gen yon kawotchou ki soti nan kamyon an. Mwen vreman regret ke anpil gang nan peyi dayiti kontinye genyen men kap finanse yo. Tande byen, banm di nou sa anko mwen regret ke anpil gang nan peyi dayiti kontinye genyen men kap finanse yo. Paske nan sa nou ye la, anpil gang ta dwe rete Nan silans. Anpil gang pa ta sipoze jwenn minisyon. Menm lè yo ta gen anpil zam nan men yo, men aparaman depi zam nan pa gen bal ladan l, ebyen yo pa t ap itil yo anyen ankò. Men, se domaj ke gen anpil moun ki lakòz sa k ap pase la a jounen jodi a la a, sou Belè, nan Maya, nan Solino, nan Vilaj de Dye, nan anpil lòt kote. Nan Site Solèy, nan tout plèn nan, gen anpil men ki ap alimante konfli ame antre gang rival yo. Se domaj. Mwen wè yon dosye la a sou rezo sosyo. Dosye kote ke genyen Roody Radio Ibo. M toujou di non sa, son moun mwen renmen tande. Nan deplèz ak anpil moun ki pa renmen misye. e ki kab petèt pwente m di dwa kòm moun ki renmen yon moun konsa. Je suis désolé chak moun kapab gen chwa pa yo. Ou menm ou kapab renmen Izo. Mwen menm m kapab renmen Roody. Èske ou konprann? Ou menm ou kapab renmen X. Mwen menm m kapab renmen Mister M. Ebyen se pou m di nou ke chak moun gen chwa yo. Men sa pa vle di ke nou kapab enmi pou sa. Tande byen, genyen Rosemila Petit Frère. Rosemila sa a, se yon aktris sanbletil nan sa k ap pase jounen jodi a nan peyi Dayiti. Rosmila sa ki foure kòl anba Ariel kap koupe rache. Tande byen sam pral di nou an Rosmila estime ke se pa nòmal pou ke nan emisyon kisa n vle oubyen kisa nou vle byen sur pou mesye dam sa yo ap plede kalonnen sou li. Li ta sanble some radyo ibo pou kapab peyel 50 milyon goud kòmkwa yap fè difamasyon sou li. Men juske la, Roody te ap bay kèk ti pik, li pa t vle avanse a fon sou Rosemila. Men puiske Rosemila li menm deklannche polemik sa, e Roody lage a 100 mil a lè. Pandan li pwente du dwa Rosemila ki li menm a lorijin de batay ki genyen sou Bel Air la paske daprè Roody Sanon se Rosemila ki li menm ap finanse gang kempès la. Tande byen wi, se ta Rosmila kap finanse gang kempès lan e ki lakòz sa ki genyen jounen jodi a. E, answit li fè konnen ke Rosmila sa a achte yon kay nan Dèlma 41 ki ekivo a 300 mil dola ameriken kote ke l pral fè yon radyo ak tele nan kay sa. Men nan kisa peyi Dayiti tonbe si se ta vre. Antouka si se ta vre aparaman lis moun ki fè mal nan peyi sa li ogmante. Ben wi. Kounya la m pa konprann kòman fè yon nèg ou ta sou rezo sosyo w ap frape moun maten, midi e swa. Epi ou pa ta kapab fon ti ankete sou dosye sa. A bè wi! Paske ban m di nou yon bagay, le jou ta gen yon dosye k ap fè bri dan la Repiblik e pi RL prod pa ta pale de dosye sila a, nou mèt di m ti sousou fèmen chèn mwen an. Mwen pa gen ankenn dosye mwen pap ka pale. Eske nou konprann sa m di nou an? Paske pye m pa mare nan tab pèsonn. E mwen vle tou pou anpil nèg ki sou rezo a pou lè gon dosye konsa yo ankete sou li yo jwenn anpil enfòmasyon ebyen vin pataje enfòmasyon yo avèk nou kelke swa se papam bon kòm papam li menm li pa la men kelke swa se ta yon frèm yon sèm manmanm ta enplike nan yon move bagay map gen kouraj poum di ou son move grenn mesye asime responsabilite nou.